Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nan emisyon sa nou pral pèmèt ou swiv yon repòtaj yon gran repòtaj nan depatman nip aprè tranbleman tè 14 out 2021 an byenvni. Abitan nan plizyè komin nan depatman Nip toujou sou chòk. Kay yo detwi oubyen andomaje, anpil nan pwòch yo ki peri swit ak tranblemann tè 14 out pase a. Nan lespri chak grenn sitwayen sa yo, se dezolasyon. Jounen jodi a, abitan viktim yo ap mennen yon lòt vi. Yon vi kote imilyasyon ak dekourajman fè yon sèl. Sou plas piblik Miragwàn. Se la a, anpil nan yo ebèje. Ou kapab remake kèk tant sèlman. E ofinal, anpil nan yo pa alabri lè lapli ap tonbe. Èd imanitè, swen, abri pwovizwa, se sa ki konte. Poko wè l ye la a. Bon, nou bi, nou, m pa ka di nou byen, men kanmenm, nou la, ak Jezi. Bon wi majorite nan moun yo la kay yo kraze men gen moun kay yo pa kraze non men yo fisire moun yo oblije vin pran refij yo la paske toujou gen replik wi nou o nou toujou santi yo anpil paske nou pa konnen kisa kap gen an retou paske. Kay kote nou abite a li andomaje, nan ki dimansyon li andomaje? Mwen menm kay kote m rete a mwen menm se yon pati ladan ki fele e sa fè ou wè non la wi yon kay an beton men ki fèt ki kouvri an tòl epi fè kay la ouvri tou. Depi samdi swa. Tout te lakay nou, nou oblije kounye a la, aprè tranbleman tè a nou pa ka ret dòmi lakay nou, nou oblije vin sou plas la, se la pou nou loje nou, men nou manke anpil bagay pou nou loje nou, se ti prela nou genyen, nou pa gen tant, si van ap vini avèk lapli, n ap mouye nou pa ka ret dòmi la. Kiyès ki vizite nou deja la nou kòm otorite nan depatman an? M ka di kòm otorite, majistra a vin la wi, li vizite nou wi, men l pa kòmsi poze kesyon, li vire, li fè alantou a, li gade kòman nou ye atè a la. Se lè yon bagay vin sitou pou yon katastwòf ki pase, avèk menm ke nenpòt evènman ki ta pase sitou, si yon bagay tonbe sitou moun ki nan men moun li tonbe a, moun ki an nesesite a e pa li k jwenn li. Moun yo bay bay li a. Si w an nesesite yo pap ba ou l. Moun kap bay li a li kache 3 kat. Se nan men l li tou rete. Gade depi samdi kay papa m tonbe. Gen de seri prela yo bay pou yo bay. Kiyès ki tap bay prela menm? Mesye a rele ti mizè. Yo ba l bay a tout nou parèt nou pale vye pawòl pou l te ka fè n kado prela. Li pa ba nou l. Ki kote ti mizè a te jwenn prela li menm ki tap bay li a? Moun ki tap pase ki tap. Samariten plis yo. Samariten kap bay li a? Wi. Li pa fè papa m kado grenn prela depi samdi nan seren nap dòmi e yon sèl bagay m ta swete m ta mande pou pèp ti tou pou nou menm ki nan ti tou ki viktim depi samdi a si yo gon èd oubyen yon bagay yap fè pèp ti tou kado l map priye nou an gras. Pito yo e nou k separe nou vin avèl nou pèp pèp ti twou. Li konnen l, menm kel tonbe nan majistra nou menm ti malere ti malerèz k an nesesite e pa nou k jwenn ni, se moun ki ka achte l ki jwenn ni. Oubyen li bay li nou menm ki nan ti bout bodman pa benefisye anyen. Ki vle di se kòk panyòl nou ye nan ti twou lè yon katastwòf pase nou koubat pou lavi nou, nou pa gran tèt. Se nou k an tèt tèt nou, nou pa gen reprezantan e nou k reprezantan tèt nou. Nou pa konnen non nou wè yap bay. Yo te bay prela, yè nan komisarya lèm parèt mal pou yon prela pase nan seren an m tap dòmi e m parèt mal pou yon prela lèm gade m wè yon ling yon ling moun anpi jenn gason kap leve lòt frap atè Men mwen menm m pa t gen kouray pou m te fè sa, m pa t gen aksè pou m te fè sa, mwen te kase tèt mwen m tounen. Pase jodi a la, fè m 6 jou depi e, depi lè bagay la pase a, ki lè bagay sa pase? Samdi, m pa t gen yon prela jiskounye se nan seren m ap dòmi, chak swa m dòmi avèk lafyèv. Se pa reparasyon m pral fè. Lè map pase lòt kote a ou ka remake ke se 2 baryè nou genyen e lè map pase nan lòt baryè dèyè a lèl fè replik la m wè mi sa ki deja te fisire a mwen gen tandans tonbe sou nou kòm de fè poul pa tonbe sou nou m oblije pran matwa jisteman poum kraze tèt la poum kitel konsa paske sa. Sa k pi menasan, mòso k pi menasan jisteman nou kraze l. E men m pa pral fè okenn reparasyon. Okenn. Paske m pa konnen egzakteman ki lè bagay la ap fini. Ou konprann? Si m annik al fè reparasyon epi doun kou bagay la repete, bon, sa m pral fè? Mèt nan se pa reparasyon n ap fè, n ap jisteman retire Sa ki reprezante yon danje pou nou e ke jisteman nou retire sa. E ki kote men nou pratikman loje nou nou menm? Bon, nou te genyen sa, sa rele, alò m ba l vye non, se yon vilodrom ke nou te fè depi Matyou, ke nou te fè, e se ladan nou loje. Men, dabitid, avan, avan ke nou te a, le jou menm ke bagay yo ta fèt, nan premye jou yo, se atè nan lari a, la nou kouche. Si anpil gwo vil frape, Tranbleman tè a fè anpil dega nan seksyon kominal yo tou. Alòske abitan ki nan zòn elwaye yo leve vwa yo pou mande yon entèvansyon prese prese, otorite yo nan gouvènman an konsantre aksyon yo sou gran vil yo. Baradè ak Gran Boukan, 2 komin ki nan depatman Nip, parèt vilnerab anpil apre tranbleman tè a. Pa gen dlo, pa gen manje, viktim yo pa gen aksè ak swen. Men malgre sa, tou sa ki vin nan tèt moun yo se rekonstwi kay yo. Yon pwojè ki difisil pou reyalize san apui gouvènman an. Mwen genyen anviwon 54 pwen 5 pousan sou ansanm de mezon ki andomaje ke m resanse ke moun sa yo ta bezwen mwayen pou yo Rekonstwi mezon yo. Lè m pran MCD ki se mezon konplètman detwit, m te jwenn anviwon 44 e 42 pwen 20 pousan sou echantiyon ke m te chwazi. Donk moun sa yo ki nan sitiyasyon ekstrèm. Lè m di mezon konplètman detwit lan, e twa yo ale, tout mi yo tonbe, sèlman ou wè poto ki kanpe. Jis nan moman n ap pale la a, leta santral. Pa gen reprezantan yo ki vin pa bò isit ki pote menm yon sachè dlo. Jiska prezan. Pa gen anyen, wap jwenn legliz an fisire, epi ou jwenn e, lise nasyonal bwa antonè konplètman andomaje depi di, depi 12 janvye 2010 a no jou l vin pran dezyèm replik, leta ayisyen pa janm fè anyen ladan l. Donk sa vle di le, si lekòl ap ouvè. Sa ki tonbe epi dèyè a nou gen kèk bagay ki desire, ki krake epi ankò avèk nan boutik la nou fè anpil pèd nan anndan boutik la. Bon nou chita devan paske toutan gen replik. Sa ka rive yo pa janm konnen. Depi nou wè l fè yon ti souke. Men men moun ki souke sa, dam sa, ou wè kote l chita. Sa vle di ou wè nou pa tyòs, nou pa fè konfyans. Ki kote nou dòmi leswa? Nou dòmi, nou poko dòmi nan kay. Nou dòmi bò lamè, nou dòmi deyò. Nou dòmi kot vwazen sa anba tonèl sa. Lè evènman pase a m di anndan. Apèn mwen tande tè ap souke m mwen kouri, mwen tonbe, men jenou m anfle, men pa gen pa gen moun ki viktim, men sèlman kay la kraze, nou poko ka pran anyen anndan kay la. Ok, men èske depi lè kay la, tranblemann tè la pase a, èske nou resevwa vizit otorite nan komin nan? Non, nou poko resevwa ditou, ankenn moun poko, ou premye moun. Ki kanpe ki vin pale avè n. Pa gen ni kazèk, ni azèk, ni majistra. Non majistra te pase, majistra pat la lè evenman te pase a, nan aprè l te pase kote nou. Ok, donk sa vle di ke nou poko jwenn okenn asistans ditou. Non. Eske nan genyen, mizapa kay pa w la ki kraze, gen lòt kay ankò ou di m? Wi, wi gen plizyè kay ki kraze wi, anfas la gwo a tonbe sou ti piti a epi sou liy nan gen lòt kay ki kraze ankò. Nan kay sa a, M soti m sot ti rivyè men m te vin miragwàn m te vin dòmi jou baay la pase a m ap kay la m tan dòmi sou balkon anlè kounya tan m ap dòmi m potko reve m sòti bay kè zizizizip lè m gade m wè kay la pa te avè m kay la pa te avè m men m te gon ti bebe bò kote m nan m pase men m pran ti bebe a m ap trennen avèk li konnen m ap desann mach la lè m rive nan eskalye a se e trèz mach pou m moute pou m desann nan men moman pye m pati a tout timoun nan. Kounye a pi a migre. Donk ki sa ki pase yo la? Pye yo ki kase ou byen li dejointe? Li dejointe. Dejointe? Wi. Donk depi ki jou nan lopital la la? Depi lendi m la. Depi lendi w la? Wi. Eske w jwenn swen? Wi doktè yo, wi doktè yo ban m swen, yo ban m achte bagay medikaman grenn. Kounye a doktè a ban m swen li vin ta la l gade pye a ankò. Mwen bay. Men pitit fi m nan la m oblije. M oblije ap avek li la li menm. Mwen byen wi. Ou santi w mye? Non m poko fin byen non m gon janm la doktè ap tann mwen. Pou l ka fè m fè 41 jou kouche men li poko voye m lakay mwen non. Alò kisa w genyen ki te kase nan kò w ou kisa w genyen ki blese nan kò w? M gen yon pye ki kase plis bò sa a m pa ka fanyen avè l avèk senti m bay la sou mwen l tonbe. Pandan m pral nan dlo konsa m bay do m. Men m tande yon bri di retire kò men m pa gentan kouri. Li te tonbe nan yon kay oubyen yon kloti ki te tonbe sou li? Yon kloti pandan ki va, yon kloti li ye kounye a ki vin tonbe sou mwen bif. M pa gentan yo mèt redi fè tout afè m pou kont mwen m pa t gen moun. Se sa vin ban m plis pwoblèm nan la wi. Kòman swen yo ye nan lopital la? Ou jwenn swen? M jwenn swen byen wi, nou jwenn tout, tanzantan yo pase wi. Pèsonaj sa a nan yon swasantèn konsa. Li se yon ka patikilye. Li te lakay li pandan tranbleman tè a. Dyabetik, li pat kapab kouri men Bondye sove lavi l kanmenm. Swit istwa li a ap choke w anpil ou menm kap tande. Ou malad nan pye, yo aprann nou tou ke ou pa wè, ou pa wè nan zye, kòman, kòman, bon, èske m ka mande w kòman ou ye, èske w santi w byen? Nou pa byen men nap goumen. Ok men lè tranbleman de tè la erezman ou pat nan kay la oubyen kòman sa. Non m pat nan kay la men se la m te ye men se kòmsi m te nan kay la tèlman m sekwe ou konprann ebyen mwen pa wè ki anba yap vini bon mwen m plis enkyete toujou Ase m pè pou kay sa a, m pa konn si l pap tonbe sou mwen, ou konprann. Si je m te bon, m pa tap twò twò panike. Men m pa wè sa k ap vini an, ou konprann. Ok. Men kounya la, sa w ap espere ke omwen otorite yo ta fè pou ou? Pa egzanp, nan sitiyasyon jan w ye la, m ap gade pye a la, li vrèman, vrèman matyak. Epi ou pa wè tou. Donk sa vle di ke ou prèske se yon moun ki andikape. Ou ta swete yo fè kisa pou ou? Pa prèske. Oubyen a mwatye? Non m andikape, machè. Bon m pa ka mache m pa wè m pa gen pye m pa gen zye m andikape ou konprann. Ok men yo ta swete yo fè kisa pou ou? Bon si gen otorite toujou nou ta swete ke yo bann kout men pou nou ta ka menm refè kay yo ou konprann paske moun pap gen mwayen pou refè kay ankò la m pa ka travay ankò. Men ou resevwa vizit otorite nan komin nan nan zòn nan? Wi m te wè majistra. E ou konprann? E de pase wè n la. Sa l te di nou, sa l te di nou, li te sèlman pase wè nou, li pa pwomèt nou anyen? Non, pa t gen anyen. Jeneralman, l konn pase wè m deja pou maladi m, ou konprann? Alò l te pase, bon, petèt de ka e de ka pou ensidan k fè l te pase a, men l te pase wè m. Enposib pou pa ta choke lè w ap gade imaj sa yo. Tranblemanntè a fè anpil dega e fòse abitan yo adapte yo ak yon nouvèl vi. Tout enkoni ki parèt tou pre viktim sa yo, yo konsidere w tankou yon bon samariten. E menm jounalis ki vin trennen mikwo yo pou kapab fè revandikasyon moun sa yo pase. Apre yon entèvyou, ou kapab santi w nan obligasyon pou kapab pataje sa w gen nan pòch ou. Rekonstwi lavi moun sa yo ki kraze, mete souri sou vizaj yo, èske yo pa merite sa?